Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske tout moun anfòm? Bon m espere n ap eseye kenbe kanmenm. Antouka gen kèk enfòmasyon m pote pou nou la. Genyen 2 vèsyon k ap sikile konsènan Lochard Remy ki li menm te kidnape. Ebyen sa fè yon semèn byen si. Ebyen gen yon vòys ki ap sikile atravè lè rezo sosyo pou ta fè kwè ke pastè Lochard Remy li menm li jwenn liberasyon l. Men genyen yon lòt atikl ki sòti. Dimanch maten an podia ke le pastè Locha Remy li toujou nan men ravisè yo. Pastè Locha Remy bèje legliz Ebenezè li poko jwenn liberasyon l, se sa fanmi viktim nan fè konnen ravisè yo ki te reklame yon ranson 2 milyon dola ameriken an echanj ak liberasyon li ap fè anpil presyon sou fanmi an ki poko an mezi pou bay lajan sila. Pwòch Locha Remy yo fè yon. ofre bay ravisè yo yon mannyè pou kapab jwenn liberasyon li men ebyen moun sa yo poko vle resevwa lajan sila a pandan yo fè kwè ebyen lajan sa a li twò piti. Ravisè yo ki egzije yon valè de milyon ki vin nan 500 mil dola ameriken pou kòlye la ebyen kontinye ap fè presyon sou pòch viktim nan. Ebyen, pou yo ta kapab bay lajan sila, ekoute byen 500 mil dolar ameriken, Locha Remy anlve dimanch 6 fevriye enben devan rezidans li nan Taba kote li tap pare pou te kapab rann li nan legliz li. Sa ka rive ke pandan Nou fin fè emisyon an la epi Locharemy li menm li jwenn liberasyon men ekoute au moment où l'on parle li poko libere e nou ta swete ke tou swit ravisseur yo tande la rezon yo kapab gen yon ti kal mansuetid pou yo kapab rive libere Pasteur Locharemy. Anpil aksyon konn souvan trennen reprezay dèyè l. Hier nou te fè yon emisyon pou n di w ke Men kòman yo pran yon sitwayen ki te vin bay antèn nan zòn Girardot an, yo mete dife sou li e ke lapolis li menm tou pwosede ak arestasyon plizyè pèsòn. Nan emisyon m te fè a eske m pa t di nou ke genyen de fòt posibilite pou genyen reprezay? Paske lapolis li pa vrèman konstant nan demach li yo. Pa egzanp, yon zòn ki gen yon gwoup de bandi, ki enstale la e ke lapolis li menm li vin fè yon operasyon men aprè tou fòk lapolis li menm li rete eske lapolis vin fè yon operasyon jodi epi demen si Dye ve ou pase ou pa wè polisye la lè jan ki son viktim dè bandi, ebyen yo menm yo kapab pase a laksyon. Fò n di ke se konsa bandi touye chèf brigad nan rak Girardeau, sa pase yè swa, kote ke li resevwa yon bal nan Dipon. Yo pa gentan rive avèk li lopital donk Janel Cheri desede. Se pou m di nou ke ebyen bandi yo yo menm yo genyen yon fason yo fonksyone se kòm si m ta kapab di se mangous yo ye. Imedyatman ou parèt ou fè yon bri ou fè mangous la kouri li gen pou l tounen pou l vin wè sa k fè l kouri a. Mwen m te panse ke aprè operasyon sila a lapolis t ap rete 24 sou 24, tabli baz li o nivo de Girardot, yon mannyè pou kapab pèmèt ke popilasyon an vake libreman ak aktivite li. Men ya yon pwoblèm, se ke lapolis pa rete, e nèg yo menm ki konnen zòn nan, e ki kab petèt o kouran yon seri de moun ki ta konplis, swa arestasyon sèten kayid, swa lakòz lanmò sèten bandi, ebyen yo menm yo pase a laksyon. Donk, se konsa sitwayen an, sitwayen ki rele Janèl la li menm, li pèdi lavi l e ke moun Girardot fòk nou fè anpil atansyon paske bagay la kapab rèd o nivo de zòn sila e se sa k fè popilasyon an mande pou ke lapolis kapab retounen nan zòn nan paske bagay la kòmanse grav. Nèg yo kòmanse ap tounen e ke nèg yo menm ap komèt yon seri de fòfè sou yon seri de moun yo estime ebyen ki ta konplis de arestasyon e lanmò anpil lòt chèf ki tonbe nan kad batay sila. Brèf, nou prale nan Site Solèy jan n te di w li yè. Ebyen, nan zòn nou prale nan Site Solèy la se patikilyèman nan blòk Pyè 6 la. Fòk nou di ke yè dan laprè midi, prèske dan lasware byen sur, nèg Masyal, nèg Fontèn, nèg Pyè 6, ebyen gen yon sitwayen yo ta touye, sitwayen sa a rele Kiki. Kiki se sòlda Ti Wadson. Tout moun konn istwa Ti Wadson, petèt si w pa t konnen nou kapab fè yon ti piqûre de rappel pou w toutalè. Ebyen Kiki debake Dans la soirée, kote nèg yo mete men sou li. Ebyen fò n di ke Ti Watson li menm ki tande sa, li fè tou sa l konnen pou l te kapab mete pye li atè a, men se pa t fasil. Pa bliye yo touye Ti Kiki, e Ti Kiki se te yon pwòch Watson. Anpil kout bal, se te petèt yon okazyon ideyal pou nèg yo, ebyen, tou mete pye yo atè a pou yo kapab antre pandan moman sila a. Ebyen fòk nou di ke nèg tè nwa nèg masyal pyè 6 al foule yo ak kout bal. Men daprè sa nou ta kapab di avan yo touye Kiki yo fèl pale. Hum. Pi fò nèg ti Watson yo, yo te la. Men gen anpil ki ale sendomeng. Genyen ki nan baz 400 mawozo. Nan moman n ap pale avè w la la a, tout yèswa, sa se te enfòmasyon ki vin jwenn mwen yèswa, Tout andedan Masyal Fontèn Pyè 6 chaje ak gason ak gwo manch e lòt zam nan men yo tou. Donk se konsa sa pase. Fò n di ke istwa Ti Watson avèk mesye anba yo, Ti Watson te nan Pyè 6, men se kèlken ki avè komi bokou degzaksyon. Li te rive nan yon moman kote ke te gen anpil bougonnen onivo de popilasyon an. pou di ke ekoute mesye sa li fè twòp bagay. Ti watson se twoup li a ki te manyen manm yon sòlda pou Gabriel ki rele Dady e depi lè sa a m ta kapab di bon gen kèk tan la n pa tande Dady menm lè li fè kèlke retou pou kontinye ak batay la men fò n di ke misye yo konsidere li kòm yon gwo sòlda Ti watson alye je nèf. Misye te sou kontwòl Isca, men vin gen yon ti dezòd ki pase paske yo te akize Ti Wadson kòmkwa se li menm ki ta touye Shata paske te gen yon zam nèg yo te pran, nèg Ti Wadson yo e ke yo te voye Shata pou al negosye pou pran zam nan. Ebyen a son retou nèg yo fizye l. Epi sa te leve yon gè, yo touye nèg pou Ti Watson, Ti Watson touye moun pou nèg Pyè Sis yo, epi Ti Watson al fè baz li lòt kote. Men fò n di ke tanzantan gen dyalòg, paske yo estime ke Ti Watson se yon bon sòlda, yon sòlda yo pa t ka pèdi. Tanzantan, popilasyon an toujou tande ke Ti Watson gen pou l tounen. Men ekoute, sa ki pase yè swa la m panse ke se yon lòt gout dlo ki debòde vaz la e sa kapab ankò yon fwa jenere yon konfli antre mesye Pyè Sis Fontèn epi Ti Watson li menm ki te nan zòn nan, ki ale e ki gen entansyon tounen bosal man. Lòt dosye nou pote pou ou, genyen 2 komisè ebyen yo revoke pou fwod administrativ grav. Revokasyon mèt Jean Hervé Janvier ak Bellarme Jean Volney, yo menm se komisè gouvènman Aken ak Pòdepè. Yo enkrimine moun sa yo pou fwod administrativ grav daprè ministè jistis. Minis jistis lan ak Sekirite Piblik lan ki se Berto Dorcé, li adrese a chak konsène yo yon korespondans ki enfòme yo pa rapò ak mezi miz an disponibilite yo emèt kont yo. Mèt Jean Hervé Janvier ak Bellarmé Jean Volné yo repwoche yo poutèt yo fè fot administratif grav daprè korespondans ki al jwenn chak grenn nan yo. Pou kòlye la a nèg sa yo se ansyen komisè antretan Sibstitu komisè gouvèneman pakè Aken an, Géraldine Lalanne, li dezinye pou kapab mennen bak pakè jiridiksyon sila, daprè sa nou kapab li nan kòrespondans ministè lan ki al jwenn dwayen tribinal premyè enstans pakè. Antouka, tèt chaje. Mesye sa yo fè anpil fot administrativ epi pou kouwè l ye la a, Ebyen yo jwenn revokasyon yo. Kite w avèk yon ti videyo avèk nos confrères de Métronome kote ke yo retounen sou tout detay kote Ariel Henry t ap pale avèk Joseph Felix Badio apre asasina prezidan Jovenel Moïse. Sa se yon feyton m ta kapab di ki ap kontinye men èske Dosye Badio sa l pa rete yon veritable mit? E eske lè yo arete Badio, yo pa pral konfeksyone yon lòt pèsonalite, e m ta kapab di mitik la, ebyen pou ta kapab toujou kenbe dosye sa an alèn? Antouka, ann tande, epi toutalè n ap tounen pou n kapab refèrme. Konbyen fwa Ariel Henry pale ak Joseph Felix Badio? Ak ki dènye nimewo Joseph Felix Badio te pale apre asasina Jovenel Moïse la? Ak konbyen moun Léon Charles pale? Eske l te pale ak Joseph Vincent, James Solage? W ap gen tout detay nan nouvo podcast sa a Métronome pote pou ou. Ariel Henry ak Joseph Felix Badio pale 12 fwa. Soti 24 jen pou rive 7 jiyè 2021 ki se dat Jovenel Moïse mouri asasinen an. Kite m di nou, Joseph Félix Badio, rapò dcpj a konsidere kòm yonn nan pi gwo otè zak asasinay ki fèt sou Jovenel Moïse la e rapò a di se li ki te prensipal moun ki t ap kowòdone asasinay sa a ki fèt nan dat 7 jiyè 2021 an. Atravè relve telefonik nou gen nan men nou ki disponib, nou pral ba ou diferan apèl ki te gen ant Joseph Félix Back diferan moun e sitou ak aktyèl premye minis ayisyen an ki se Ariel Henry. Nan dat 24 jwen 2021 a 7 è 17 nan aswè Ariel Henry te pale a Joseph Felix Badio, lè sa a Felix Badio te nan Rue Lamarre e Ariel Henry te Pòtoprens. Yo te pale yon minit. Nan dat 28 jwen, yo pale ankò. Lè sa a, Joseph Felix Badio te sou otowout Dèlma a e Ariel Henry de Pòtoprens. Lè sa a, se 40 segond sèlman yo di yo rive kominike. Kite m eksplike nou lè m rive sou 40 segond sa a, gen moun ki kapab di yo pa pale anpil, oubyen gen moun ki kapab di se mesajri, men ki sa n wè nan, nou pral wè sa pi devan nan lòt relve nou genyen, nou wè lè moun nan pa dekwoche ditou, yo di sa Yo di moun sa a pa t reponn. Ebyen, nan 40 segond lan n pa konnen, yo ta ka di l okipe. Antouka, se sa nou menm nou genyen nan relve yo, n ap bay yo san nou pa rantre nan gwo detay. Nan dat 28 jen, yo te pale ankò a midi. Lè sa a, Ariel Henry te Pòtoprens e Joseph Felix Badio te twouve l Pènye. Nan menm 28 jen sa a yo vin pale a 7 è 34 nan aswè, Joseph Felix Badio te twouve l nan zòn Ekzagòn, ki se Petyonvil, e Ariel Henry te Pòtoprens, lè sa se 7 segond sèlman yo te fè. Nan dat 28 jen ankò, Ariel Henry ak Joseph Felix Badio pale nan 9 è 27 minit 41 segond nan aswè, e lè sa a te genyen Joseph Felix Badio k te. Pèlerin 5 e Ariel Henry te Pòtoprens. Nan menm dat 28 jwen sa, yo vin al pale ankò a 9 è 30, gon lòt apèl ki fèt e lè sa Joseph Félix Badio te toujou nan Pèlerin 5. Gon lòt apèl ki plase, se nan dat premye jiyè a 10 è 28 minit nan aswè, lè sa yo fè sèlman 56 segond ap pale. e Are Joseph Felix Badio te nan ri Panamerikèn nan, ki se Petyonvil, e Ariel Henry te twouve l li menm nan Pòtoprens. 4 jiyè yo gen yon dènye apèl yo fè ankò. 4 jiyè a se a 7 è 32 minit PM, se zòn Jeral Batay Joseph Felix Badio te ye e Ariel Henry te Pòtoprens. Apèl ki pral fèt nan dat 7 jiyè yo, gen yonn ki fèt a katrè 3 nan maten, lè sa al dire 3 minit, yon lòt ankò pral fèt nan menm 7 jiyè a a katrè 20 nan maten, yo dire 4 minit. Sa a se tout detay nou genyen sou 12 fwa Ariel Henry ak Joseph Felix Badio pale soti 24 jwen pou rive 7 jiyè 2021. Apre sa yo pa repale ankò. Men gen yon lòt nimewo nou tout nou kapab di nou wè ki te an kontak avèk Joseph Felix Badio, 4 jiyè e menm 9 jiyè menm apre krim lan e nimewo sa a ki se 31 82 44 44 li apatyen a Luc Eusher Joseph selon sa nou gen kòm enfòmasyon e rechèch nou fè. Kisa yo t ap di nou pa konnen men nimewo sa a se yonn nan dènye nimewo ki pale avèk Joseph Felix Badio eli nan rapò dcpj a. Gen yon lòt moun, anpil skandal fèt otou de li, yo di l te pale ak Joseph Felix Badio. Nou fouye chache, nou fouye zo nan kalalou. Nou fè tout sa pou n fè, nou pa jwenn ant Léon Charles ak Joseph Felix Badio yo te pale nan jou krim nan. Nou pa konnen si gen de lòt rechèch ki ka pwouve l, men jiskisi nan tout fouye chache n fè, nou pa gen sa. Men Léon Charles te pale ak Joseph Vincent e James Solages, li genyen de apèl ki fèt pandan 11 fwa mesye yo k rele Léon Charles sou de nimewo telefòn Léon Charles genyen. Men nan 11 apèl sa yo gen 10 nan yo Léon Charles pa janm reponn. Léon Charles. Léon Charles pa reponn. 8 è 31 ankò, Joseph Vincent ak James Solage rele Léon Charles pi rèd, li pa reponn. 8 è 32 minit, yo rele Léon Charles ankò, ki te aktyèl DG pnh nan lè a, li pa reponn. 8 è 49 minit, yo re rele misye, misye pa reponn. Yo vin rele l ankò a 8 è 50 minit 33 segond, misye pa reponn. Yo rele l a 8 è 52 minit 29 segond, Léon Charles pa reponn. 31 segond Léon Charles pa reponn. Gon lòt apèl ki fèt a 11 heures 38 minutes 6 segond Léon Charles toujou pa reponn. Men Léon Charles te reponn nèg yo janm di a nan 10 heures 23 minutes 18 segond e lè sa l pale ak James Rolage 4 minutes 19 segond. Lè sa jodi a nou menm nou pa ka di w. Sa ou te di, sa ou pa di, men yo te pale nan lè sa. Kite m di nou, nan rapò dcpj a ki gen anpil pawòl ki di ladan li ki ekstrèmeman enpòtan, pa egzanp, yo di nan apèl ki fèt nan dat 7 jiyè yo, pa egzanp, apèl Joseph Félix Badio fè yo, nan lè sa a, Félix Badio te gen telefòn li, antèn ki t ap ba l sinyal la, Se menm antèn sa a ki bay sinyal ak telefòn Jovenel Moïse la. Pa egzanp, antèn sa a yo di nimewo li se HA IDO 05 87 U 01 AZ. Se antèn sa a Se li menm yo lokalize, ki te bay sinyal ak telefòn Jovenel Moïse gen nan men l nan, se menm li menm tou ki bay sinyal avèk telefòn Joseph Félix Badio te gen. Gon sèten moun ki enpòtan ankò yo di yo ta renmen konn kiyès li ye ki son Cinéus Francis. Misye pale 203 fwa avèk Rodolphe Jaar. Antouka, merci la famille, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage.